nou toupatou sou latè jodi an se donk vandredi 31 desanm 2021 se donk pratikman dènyè emisyon nou pou ane 2021 an e son ane selon anpil moun ki te trè trè doulourez pou pèp ayisyen an puiske li te make byen sur pa un ansanm devenman, evenman regretab e donk s on sitiyasyon ke anpil moun pap janm ka bliye, ansanm devenman ki pase pandan ane sa notamman asasina ansyen prezidan Jovenel Moise, gen plizyè jounalis tou ki asasine, genyen 2 sitwayen ki asasine. Nou viv tranbleman de tè, nou sonje sa tranbleman de tè 14 out lan fè nan gran sid peyi an, kriz politik, ensekirite, kriz kaburan e resaman lòt katastwòf nou sot viv se eksplozyon kamyon sitèn ki fèt 14 ki sot pase la nan Kap Ayisyen gen pli de 90 moun ki pèdi lavi yo. Donk, se 2 imaj negativ ki nan tèt pèp ayisyen an e l ap difisil pou yo bliye jan de imaj sa yo. Donk, jodi a, nou te vle klotire ane a pa yon emisyon trè spesyal. kote ke nou genyen 2 responsab de sendika nan Sendika Polis Nasyonal Dayiti a ki ansanm avèk nou e sou inisyativ de zòganizasyon tankou Federasyon Ayisyèn de la Dyaspora, gen Haitian Diaspora Law Enforcement Military ki ansanm avèk Moun Afè Bon TV. E si NAPO a, jan m sot site l la, yo pran des inisyativ pou wè kijan yo ta kapab, m pap di onore, men ede nan fason yo kapab des parents de policiers ki yo menm te pèdi lavi yo nan egzèsis fonksyon yo nan Village de Dieu, tout moun sonje sa. E se nan sans sa a nou pral resevwa yo e nou pral pale avè yo pou n konnen poukisa inisyativ sa a e kijan inisyativ sa a li menm li rann posib. N ap di bonswa rapidman avèk Lyonel Lazarre ki se manm Synapoh a. Lyonel Lazarre, kòman nou ye? Bonswa Manuel Yves, bonswa Walter. M salye tout oditè, oditris, telespektatè Scoop FM. E non pa m se Lyonel Lazarre, m se kòdonatè jeneral Synapoha, ki se Sendika Nasyonal dè Polisye Ayisyen, yon estrikti ki la pou defann enterè polisye yo, byennèt polisye yo, epitou travay avèk le Wo Kòmandman de Lapolis Nasyonal Dayiti pou n wè ki sa nou kapab fè pou amelyore kondisyon travay polisye yo, jan ke ou sot di l la la, 2021 an se yon ane sitou nan lapolis nasyonal dayiti nou konnen ki sa k te pase le 12 mas san konte lòt polisye ki mouri m panse ke se yon ane ki ap kite ki kite yon pakèt moun dlo nan zye. Gon pakèt sou komisarya ki fèmen, gon pakèt komisarya ki kraze. Kidonk mwen m panse ke nou menm o nivo Synapoh a nou swete ke 2022 a gen lòt travay ki fèt pou pèmèt ke nou amelyore tout sa n gen pou nou amelyore yo. Ebyen prezans nou la maten an nan radyo Scoop FM se paske nou te kontakte pa Federasyon Ayisyèn de la Dyaspora ki se yon yon gwoup ayisyen ki mete tèt yo ansanm o nivo dyaspora a. pou pèmèt ke yo ramase dè fon pou ede sitou lapolis nasyonal Dayiti, men vi ak kèk pwoblèm ki te genyen, gon ansanm de bagay ki poko kapab fèt, epi yo te vin panse avèk fanmi 5 polisye sa yo ki te mouri nan Vilaj de Dye. Pa la swit yo te vin kontakte Synapoha, yo te mande nou kòman nou ka akonpanye yo, kòman nou kapab ede yo jwenn fanmi polisye sa yo. Nou di bon pa gen nou pa gen pwoblèm depiw kontakte Synapoha a se kòmsi ke paske nou menm onivo Synapoha a nou gen achiv tout fanmi polisye ki mouri imedyatman ke ou mande nou yo rapid ke nou ap bay li ebyen nou rantre an kontak avèk moun yo nou pale ansanm avèk yo nou ba yo randevou yo la maten an se yon jès ke federasyon ayisyèn de la dyaspora fè avèk polisye sa yo, avèk madan polisye sa yo, manman polisye sa yo, pou fèt fen ane a, pou gade kòman yo kapab pase fèt la, petèt pa ap, pa avèk twòp chagren, men pèmèt ke yo kapab fè yon bagay pou timoun yo. pou yo kapab ede yo al ale lekòl tou, sa k gen ti pwoblèm pou pwal lekòl, pou yo kapab ale lekòl. Nou menm onivo Synapoh a, nou felisite Federasyon Ayisyèn de la Dyaspora ki panse avèk fanmi polisye sa yo. Nou, jan nou sot di l la talè a, nou prè pou n travay ansanm avèk yo, paske nou menm nou se estrikti ki pi pwòch polisye yo, ki toujou alekout yo, e nou prè pou n travay avèk tout òganizasyon ki yo menm prè tou pou yo. Depi se travay wap fè pou la pou ede la polis nasyonal dayiti pou ede fanmi polisye ki viktim pitit polisye ki gen difikilte pou al lekòl pou yo fon lòt bagay ebyen o nivo Synapoh a nou prè pou nou travay avèk tout òganizasyon sa yo ebyen se nan kontèks sa mwen menm m te delege pouvwa mwen bay vis kòdonatè Synapoh a pou te kontinye fè demach yo ebyen se yon travay dyala. Jès sa federasyon ayisyèn de la dyaspora de konse avèk Synapoha fè avèk fanmi polisye yo m panse ke se yon bagay pou nou apresye e nou felisite l. Eske fanmi polisye sa yo, yo tout se nan rejyon metwopolitèn nan ou gen ladan yo ki soti an pwovens? Wi gen gen ki ladan ki sòti an pwovens sak fè ke yo t gen te sipoze ale paske gen ki sòt okap gen ki sòti tigwav nou te oblije di yo fòk fòk yo la paske òganizasyon an te tyen aske yo pap bay moun bagay pou moun yo pap bay sou non moun se yo menm ki pou la efektivman tout 5 paran yo la yo resevwa sa yo tap resevwa Petèt yo pral gen pou yo fè yon ti pale pou yo di nou kisa jès la li vle di pou yo. E n ap tou di yo tou onivo Synapoh a, yo pa bezwen pè kontakte nou si yo gen yon pwoblèm, si yo gen dè demach ke yo bezwen fè, paske se dè kòlèg nou ki te mouri. Mwen menm tou m te kapab la ladan l. Kòmandan Valmont te kapab ladan l. Tout ekip Synapoh a te kapab ladan l, se paske nou pa t la. Nenpòt moun, nenpòt polisye te kapab viktim. Se jis poun di yo pa pa dekouraje nou konprann bagay yo di men nou kanpe avèk yo nou pa kwè ke nou ap nou ap abandone yo. Donk li te fasil pou te idantifye e jwenn viktim, paran viktim sa yo? Wi, li te fasil paske nou menm o nivo Sinapwa m di w sa nou genyen on bank de done ki la pou sa menm. On polisye viktim kounya la nou gon ekip kap pran tout enfòmasyon kap jwenn parann kap jwenn nimewo telefòn li depi lè bagay la pase a o nivo sinapo a nou petèt on grenn moun ke nou pat gen kontak nou fin jwenn li epi tou nou jwenn tout lòt moun yo nou pale ansanm avèk yo ebyen ki pèmèt ke yo la jounen jodi a. Bon ou di kanmenm jès ki fèt lan se Se petèt yon gout dlo dan loseyan, gen pi gwo bagay ki dèyè toujou. E sa vle di Synapour an pral kontinye travay de konsè avèk Federasyon Ayisyèn de la Dyaspora. Efektivman, e yo menm tou, yo vle travay ansanm avèk nou. Yo vle travay ansanm avèk nou pa rapò avèk sa ke nou fè la pou yo. Yo felisite nou, yo remèsye nou tou paske a la minit ke yo te fin di n di nou sa, Philidor bonjour ou sou ou an dirèk hein sou scoop FM et scoop TV kòman ou ye? Bonjour mwen anfòm gras a Dye. Ou anfòm donk si ki kote ou sòti? Carrefour. Ou sòti Carrefour di nou non ki jès yo favor la? Eske m ka konsidere l prive? Bon, ou kapab ou kapab pale de de jès la men ann evite bay montan. Donk sa sa vle di pou ou e lò ke ou konnen Maro mouri sa fè kèk jou e e nou wè gen de zòganizasyon ki kontakte ou e ki kanmenm panse ansanm avèk ou, kisa sa vle di pou ou? Bon, sa fè m plezi kòm ou wè gen moun k ap panse pou ou toujou e kòm si w wè ou pa abandone. W ap fin abandone nèt. Sitou konnen jan peyi a ye, apre 9 mwa pou w wè yon moun rele w pou yo fè jès sa avè w. Sa nou wè, nou gade l gran. Donk se, èske n ka di se premye jès yo fè avè nou apre lanmò mari w? Bon, m ka di l wi. Premye jès? Wi, antanke òganizasyon n di wi. Donk, e bò kote Leta? Leta pa ede nou non plis? Bon, Leta Aprè evenman an. Non. Nou pa jwenn sipò. Sa leta fè? Sèlman chèk moun yo sèlman nou jwenn. Aprè sa anyen non. Sa yo te pwomèt depi aprè lanmò prezidan tout bagay tonbe nou pa konn anyen ankò. Donk ensidan sa lè l te pase sa te siprann ou anpil non? Wi. Anpil. E sitou m te nan lari. Ou te nan lari. Donk se ou gen timoun? Konbyen timoun ou gen? Yon sèl. Yon sèl? Donk mari w mouri kite yon sèl timoun. Donk raple nou non polisye a. Stanley Eugène. Stanley Eugène. Ok. Donk ou di kanmenm sa te fè w mal anpil. Wi. Bon, menm lè l pa t mari m sa t ap fè m mal. Vwa ke se mari m li te ye. Donk gen anpil òganizasyon ki ap batay, akonpanye pa egzanp paran polisye ki te viktim yo, nou konnen Synapoh a se youn ladan yo, èske pa gen lòt òganizasyon ki vin pale avè nou, notaman yo fè presyon sou leta pou n ka jwenn chèk nou regilyèman, kijan w apresye sa? Bon, pou chèk yo, n toujou jwenn yo, nan pa fè presyon. Òganizasyon se lopital Dach ki bay sipò la timoun yo tou. Dach ki asire yo nenpòt sa yo gen yo ka al lopital. Byen ke mwen difisil mwen pou m ale. Difisil pa rapò a kote w abite a. Ya, donk si w gen yon mo de, yon mo spesyal hein pou Federasyon Ayisyèn Dyaspora, Synapoha, ensi ke Haitian Diaspora Law Enforcement Military, se kisa l ye? Bon, m ap di yo mèsi Ke sa yo, jès yo fè a, se pa mwen k ap refè l an retou, se Bondye k ap pwoteje yo, paske e pa chak jou w jwenn sa. M remèsye yo. Enben, mèsi bokou, Philidor. Donk, donk, n ap kontinye avèk echanj yo. E nou wè kan menm genyen lòt moun ki genyen pou vin fè temwanyaj hein n'est ce pas e e ok donk e kòmandan Valman e Valmont e wi nou ta renmen kan menm ou plase 2 ti mo donk kòmandan Valmont ou mèt vini pou plase 2 ti mo pa rapò a e kontèks lan e donk. Donk se ofisye Lazarre Valmont. Kòman nou ye ofisye? Nou anfòm e ou menm? N ap kenbe. Donk ou prezan jodi an nan kad yon jès de solidarite avèk fanmi viktim polisye kote sa te pase nan operasyon mas dènye. Donk sa fè 9 mwa depi ensidan sa te rive. Donk nou menm nou pa bliye, nou konte pa bliye, nou toujou genyen fanmi viktim sa yo nan tèt nou, frè dam nou yo. Toutafè. Nou toujou genyen frè dam nou yo nan tèt nou. Dayè depi nou genyen yon konfrè ki gen yon pwoblèm, swa ki mouri oubyen ki fè aksidan, se si ke w ap jwenn nou genyen done sa yo ki stoke yon kote. Donk Nou te kontakte pa des òganizasyon kote ke yo te yo te genyen des levées de fonds ke yo te fè e yo te bezwen e vini an èd avèk madanm, fanmi polisye ki te viktim nan e dram ki te pase Vilaj de Dye yo. Donk nou menm o nivo Synapoha nou te sèvi de pon ant òganizasyon sa yo e fami polisye yo. Donk, travay lan te fèt avèk siksè e se moun yo te la maten an pou yo te resevwa chèk ke moun yo te sanse ranmase pou ba yo. Donk, yo jwenn li e sa fè nou plezi. Donk, nou satisfè de travay lan. Nou swete aske òganizasyon yo kontinye travay sou lanse sa e kontinye vini an èd. avèk famiy polisye ki viktim yo. E kòmandan e Lazarre e ane 2021 an son ane katastwofik e ki polisye yo pat epanye e nan egzèsis fonksyon yo e nou wè gwo defi gwo gwo defi peyi an se toujou kesyon sekirite e eske sa pa rive e nou dekouraje e lè nou wè pa egzanp tout efò ki fèt poun pasifye peyi an pou n mete pa egzanp 2 nèg ki gen zam hors d'état de nuire men se kòm si efò sa yo yo poko kapab konkretize sa nou pa janm rive dekouraje? M panse ke a chak fwa ke w ta vle dekouraje panse ke ou gon misyon, panse ke ou te prete sèman, panse ke ou genyen on popilasyon pou w bay sekirite, on popilasyon pou w travay ansanm avèk li. A ment fwa. Ide a ka toujou vini pou dekouraje pa rapò a sa k ap pase yo. Men konnen ke si ou dekouraje, si mwen menm m dekouraje, Valmont dekouraje, 10 lòt polisye, 15 lòt polisye dekouraje, m ba w garanti anpil moun ap viktim. Nou konnen ke ane 2021 an se te yon kochma pou Lapolis Nasyonal Dayiti, sitou operasyon Vilaj de Dye a ki kite yon gou amè nan bouch lemond antye pa rapò a sa ki pase a, lè w gade sa k ap pase Matisan, komisarya abandone, nèg yo rantre ladan l, lè w gade w wè sa k ap pase pòtay Sen Jozèf ki te gen yon sou komisarya bandi kraze l, lè w gade w wè komisarya Matisan e Lasalin fèmen kraze, sou komisarya Antèn Douya fèmen, Divivye fèmen kidonk sa li. pèmèt ke nou konprann yon pakèt bagay. Se gwo defi pou Lapolis Nasyonal Dayiti, kesyon ensekirite a, men pi gwo defi a se Matisan. Matisan kote ke genyen prè de 4 depatman, yon pati nan lwès la ke moun pa ka frekante, ou pa ka pase ladan l. Mwen m ta byen renmen al Bèlans la lakay mwen, men m pa kapab ale. Demen m ta wè se Bèlans m te ka ye lakay mwen. avèk pitit mwen, men m pa kapab ale. M panse ke se de bagay ki sipoze rezoud. Nou swete ke 2022 a, nou reflechi yon lòt fason. Nou pran peyi a pou n dirije l yon lòt fason. Nou menm nou pa nan fè politik. Paske ki sa l ye? Gen de bagay ke n ap di, gen moun ki di a se polisye nou ye, men pi gwo bliye ke se nan zantray popilasyon m sòti mwen gen fanmi m tou ki nan lari a m gen zanmi m tou ki nan la mwen menm tou mwen nan mwen nan lari a lè m ap sot travay m pa an sekirite tou pa rapò a sa k ap pase yo nenpòt moun kapab viktim sa k fè ke nou menm o nivo sinapo a misyon nou se travay toujou mande wo kòmandman lapolis la toujou mande gouvèneman an mete mwayen disponib pou polisye yo Pèmèt ke asirans yo gen yon asirans sante. Kòm ou ka imajine, yon nèg ou son polisye. M gen yon badj nan men m ki di ke mwen son polisye. Pa egzanp, mwen viktim Petyonvil. Yo kouri lopital avè m paske m pa gen asirans anndan lopital la, m pa gen kòb nan men m, yo p ap pran swen m. M panse ke se de bagay ki ka pèmèt ke polisye a dekouraje. Ka pèmèt ke madanm polisye a dekouraje. Paske vi a fòk nou sove l dabò. Lè, lè n fin sove vi a, tout pwosedi administratif yo, pou yo fèt, y ap fèt. Zafè ke nou menm onivo Synapoha, nou p ap batay kraze brize Men, lè n ap defann enterè polisye yo, n ap defann enterè polisye yo. Gen anpil moun ki plenyen pa rapò a trètman, pa egzanp, de polisye ki pèdi lavi yo nan egzèsis fonksyon yo epi trètman wo kòmandman an ba yo oubyen administrasyon an ba yo. Èske nou menm nan Synapoh a, nou gen zye nou rive sou sa? Èske nou gen kontwòl, pa egzanp, nou egzije fòk kanmenm yo byen trete moun yo fòk yo pa fè madan polisye yo pase mizè eske nou gen kontwòl sa. Bon nòmalman Synapoha nou toujou egzije a wo kòmandman an pou yo voye zye sou jan de ka sa yo e a chak fwa n gen chans chita avèk yo Nou toujou fè aswa w pwen sa yo. Ok ok donk sètadi nou pa lache di lè sè nou gen je nou rive sou sa. Toutafè toutafè. Ok bon mesye m pral fini ansanm avèk nou e se te avèk anpil plezi mwen resevwa nou nan emisyon trè spesyal sa a e kisa n ap di nasyon an kòm sendikalist kisa n ap di polisye frè dam parèy nou yo parapò a nouvèl ane 2022 a. Bon mwen jis avan ke m reponn a kesyon ou poze a, m ap kòm nou deja fè l, gen yon ti pwoblèm la onivo de kat de debi polisye yo, m pa konnen èske ou tande sa, kote ke genyen chak mwa yo bay polisye a ti kat li, men mwa sa a gen yon pakèt polisye ki ale. Tyeke ti kat la, yo jwenn, sa k jwenn 2 mil goud sou li, sa k jwenn 125 goud sou li. Selon enfòmasyon yo ba yo, yo ta di ke kat yo deja itilize, Doubay, fon yon pakèt bagay. Anpil polisye ap plenyen, ki sa nou fè kòm sendika, ki sa nou fè. Bon, nou deja rankontre avèk moun pou nou rankontre yo, n ap di polisye yo, yap trete dosye sa a sou pe yap genyen pou yo jwenn rezilta. Ebyen kisa nou konnen ke ane 2021 an kisa li te reprezante pou nou. Nap di tout polisye ki ta vle dekouraje pa dekouraje. Menm lè bagay yo difisil pa dekouraje grenn bagay pou konnen, konnen ki kote ou te rantre a. Ou konnen ke se metye zam ke ou ta fè sitou nap viv nan yon peyi kote ensekirite ap vale tèren. N ap mande yo pou yo double vijilans yo, double vijilans yo, evite sòti initil, evite al nan plezi kote ke ou pa genyen kontwòl zòn nan. Sa ap pèmèt ke, paske gen nèg la, gen nèg la se sa l ap veye, depi l wè remak zam sou ou a, l bezwen fè zam nan sou ou, li pa gen lòt mwayen pou l pou l fè, se tire ou. Donk n ap di Gwo kòmandman lapolis la tou, nou swete ke 2022 a ki ap vini la pou l travay plis pou amelyore kondisyon travay polisye yo, komisarya yo ki nan de sitiyasyon difisil. Nou wè gen kèk ti efò k ap fèt bay kèk motosiklèt, veyikil pou pèmèt ke lapolis la fè travay li. E si w ap swiv tou w ap wè ke gen plis prezans polisyè nan lari a. E nou swete ke an 2022 a li ranfòse, gen plis materyèl, men nou menm onivo Synapoh a nap veye sou sa, nap gade kòman bagay yo prale, nap di tout polisye mwen menm m ka di nou bòn ane, paske si nou la toujou wap viv, ou pa malad, ou anfòm, nap di tout polisye kenbe la pa lage, e nap tou di yo tou. apati de mwad janvye 2022 ki ap vini la, si m pa twonpe m le 24 janvye 2022, Synapoh a sipoze inogire biwo l. Biwo a pèmèt ke tout polisye ki gon doleyans, nou gen de fichye ke nou prepare pou sa, madan polisye, pitit polisye, w ap pase nan biwo Synapoh a, ou vin bay doleyans ou epitou nou menm swivi ki pou fèt yo. nap fè yo e nap salye tout ekip Synapoha a kap travay di pou pèmèt ke genyen amelyorasyon ki fèt men travay la li pa fasil nou rete kwè ke nap rive paske nou menm o nivo Synapoha nou vle gon lòt lapolis nou vle ke polisye yo kwè nan nou se pou yo ke nap travay. Donk se ki kote biwo a ap ye? Alò biwo nou deja la men gen kèk ti bagay poun te fè ladann se nan la E nan lokal Direksyon Jeneral Lapolis li ki fin prepare, n ap sèlman mete kèk touch epi tou mwad janvye sa la Sinapo ap gon lokal polisye kapab pase, fanmi polisye, madanm polisye kapab pase. Kòmandan Valmont, ou gon mo spesyal? Donk sinon n ap di a tout konfrè polisye nou yo ke kouraj e ke yo abòde nouvèl ane an avèk yon lòt etadespri pozitif e ke batay la ap kontinye. Mèsi. Batay la ap kontinye. Donk mèsi bokou Lyonel Lazarre, kòmandan Valmont, mèsi a tout moun ki t ap gade nou, ki t ap tande nou. Emmanuel, m ap ajoute yon ti bagay pou m, sèlman pou m, pou nou remèsye madam Yanick Martin, epi tou n ap salye ofisye Edison Jules, ki fè pati de Fédération Haïtienne de la Diaspora, ki te panse avèk nou pou l te travay ansanm avèk nou. Nan non Synapo a, nou koube nou byen ba pou nou di yo mèsi paske yo chwazi pou yo travay ansanm avèk nou. Vwala, mèsi bokou Kòmandan Lionel. Donk, jisteman, n ap just salye Edison Jules de Haitian Diaspora Law Enforcement Military Ak madam Yanick li menm k ap dirije Federasyon Ayisyèn de la Dyaspora. Donk se mesye dam sa yo ki te mete tèt yo ansanm avèk Synapoha a. E san konte moun ap fè bon ti vi pou te kapab ede dè famiy de polisye ki te pèdi lavi yo nan Vilaj de Dye an mas ki sot pase la. Mèsi tout moun ki t ap gade nou pandan emisyon trè spesyal sa a. Nou trè kontan pou n t ansanm avèk ou. N ap remèsye Walter an minis ki fè anpil sakrifis pou te pèmèt emisyon sa a rann posib. E se te dènyè emisyon nou pou ane 2021 an. Nou swete kanmenm ane 2022 a li ap miyò pou ou. E nou swete menm ke moman ou pa ka fete men nou di w on erez ane 2022 Nou pral kontinye batay puiske peyi an pou n konstwi l fòk nou goumen, fò n konn sa n vle pou tèt nou e fòk nou mobilize aktè e diferan aktè ki soti nan diferan kouch nan sosyete a e sitou sila yo ki genyen e responsablite pou yo kapab pran responsablite yo e pèmèt peyi sa li vanse pou pi devan. Mèsi tout moun e.